Bonjou bonswa la fami kòmant alevou eske tout è ok onè la avèk vou e byenvini nan emisyon si la bandi tout kote nan peyi dayiti popilasyon an pa konn sa pou l fè paske chak kote ou pase pou kwè li la se yon gwoup de bandi ki ap teworize popilasyon an. Gen anpil nan yo ki ap fè yon seri de zak malonèt deyò, men nan fyèf yo, yo pwoteje popilasyon lokal la. Se sa k fè w wè, anpil fwa ou wè gen de bandi, a chak fwa lapolis lage koukouwouj dèyè l, ebyen, popilasyon an kanpe anfas. Se kòmsi se de veritab boukliye yo sèvi pou mesye sa yo paske ebyen defwa se veritable papa yo ye nan zòn nan se bon moun yo ye se papa bon kè men lè yo deyò ebyen pwoblèm men ekoute nan zòn ki rele Garcas yon seksyon kominal nan Leziwa gen yon sitiyasyon k ap devlope nan zòn sila a e on emre byen swete ke lapolis li menm li aji men elas lapolis on ti jan febli. Epi n ap tou retounen an kèlke sòt sou yon emisyon ke n te fè, petèt ke nou te pa t twò wè, se sa k fè n te retire emisyon an, paske le jou di 18 me ya dè zòm ki t ap defile, on avè kòm lenpresyon se tè dè zàm ki te nan men yo, e poutan se te de bwa ki byen taye, epi tout moun te konprann ke se zàm ki nan men yo. Men. La personne qui a filmé la scène te dwe di ebyen nèg sa yo se zam an bwa ki nan men yo ki ap defile nan vil la pandan epòk 18 me a. Pa mal de kòmantè men je m'excuse antouka paske tout le monde peut se tromper. Nan zòn sa ki rele Gare Casse la bagay la vrèman difisil. Gen plizyè gwoup de gang ki yo menm ap boujonnen. Anpil gwoup de gang kounya vin gen sa n ta kapab rele yon rivalite pou sipèr pwisans. Sa vle di nèg ki pi pwisan nan zòn nan. Gwoup de gang ki pi pwisan an. Ki sa k pase? Gen yon gwoup de gang ki nan zòn Garcas la, sanble gen yon lòt gwoup de gang ki yo menm fè nèg sa yo yon bagay. Swa yo ta sezi zam. E pou youn nan yo. Epi, chèf de gang lan li menm, kòmanse ap mache kay an kay pou kapab mande moun yo lajan pou al achte bal. Men y a une dame. Sèt dam la, li pran kouraj li ak de bra. Pa bliye ke, lè w nan sitiyasyon sa yo, se timoun ki leve nan men w, timoun ki poko menm kite pise nan kabann ki ap vin teworize w. Donk, gen moun ki pè yo, men gen moun ki pa pè yo. Pami yo, dam sa a. Dam nan li menm mete brain li di si w ka touye m touye m sa pa ka pase. Ebyen misye al dè lòt moun vini yo vini menm bagay la e lè moun nan vin gade li wè se dam sa ebyen l di patnè a bay vag e misye te awoyo misye di madanm nan l ap ba l bal sou do pye madanm nan di ebyen tire non madanm sa gen anpil kran mezanmi humm tèt chaje epi bagay la fini men fò m di nou ke Madanm nan li menm, li pote plent e li pale nan mikwo jounalis, se sak fè m pral pèmèt ke nou gade li nan mikwo konsè nou Michel Sainté Haïti. Kòman w ye? Kòman w ye? Men sak pase w konsa m tande w ap pale. Yèreswa a dizè di swa, m chita lakay la, ti mesye yo ap fè ti son, kounya la nap ti mesye yo ap bwè. Ok. A dizè di swa ti gason di m nan. Li vin lakay la yon 9 milimèt li rale l sou mwen. Li di m konsa pou m al bay kòb pou l al achte katouch paske nèg trakas te vin pran zam ni. Kounye a yo fonde baz la 9 gason pou nèg trakas. Kounye a si m la m sipoze bay kòb pou y al achte katouch pou yo mete nan zam. Pou yo mete nèg kakas yo deyò. Mwen di l konsa, Kisa m ye nan afè baz nou? M di m gen twa pitit gason, m gen twa nòmalyen. M pa gen timoun ki nan gang, ni nan vòlè, ni nan anyen. M di Nou paka di m nèg kakas te pran zam nou eske m konn figi nèg kakas ki te pran zam nou an o wi ou fè koumanse ou pa konn Alò se pa sèl se plizyè moun ki vin kote w? Sèl li menm ap esplike map esplike w Ok. Men Albert te la te gen nou 7 ki te la Ok. Kounya la lèm parèt menm e timoun kap asouli m pa konn fè moun m parèt m bondi sou misye m di m di konsa menm m antre anba vant ou pou tire masamou an ki nan men w lan. Li di oh, talè m fè yon katouch, m di enben fè l. Oh e nèg sa yo k ap bwè lakay ou a, ki moun yo ye? M di moun Kabafou yo ye, se pa bagay ki konsène w. M di e biznisman m ap fè, e biznis m genyen, kèlkeswa moun nan ka sot lòt kote l vin bwè. M di e biznis m ye. E timoun nan yo? Timoun Kabafou yo ye, men misye pa rekonèt yo, yo konnen misye se Sendomeng li te ye. Site Solèy li te ye nan Klèyòt. Kounye a li di m konsa, oh ou kanpe konsa? Talè m pral moutre w ban mal dèyè nèg nan baz yo. Adtisè distwa di m li pral dèyè nèg nan baz yo. Lè l vini a nèg yo, a kiyès li vini ak sentiwon. L al leve sentiwon nan dòmi, li leve li vini a sentiwon. Sentiwon ba bat do l tanpere w, tanpere w, tanpere w, tanpere w. Mouye, misye nève wi. Ou menm ak tò, sentiwon moun ki mennen l lan? Wi, l ap tenpere patnè ka zam nan. L ap di tanpere, tanpere l, tanpere l. Mwen menm m parèt m di bon. Antanke yon azèk sa gen Mwen m konnen lap vin pozem kesyon pou l dim kisa m gen ak misye Li parèt li di nèg yo oh wi men lè a pa lè nou Lè a pa lè nou kounya kabafou pa lib ankò Kabafou okipe kounya Yon moun paka sot lòt kote Depi yon moun parèt nan zòn nan fòn konn kiyès ou ye Kòman w ye cheri Depi yon moun parèt nan zòn nan fòn konn kiyès ou ye Kabafou okipe kounya Kounya lè Francesca ap pale. Kelkeswa baz ki gen kapafou e li k mèt yo. M di aah e ou menm ou nan 9 gason an? Li di m kòman l ye? Yon fwa l ye wi. Kounye a la, m di jodi a la m mete deyò m pa jwenn minit kap, m pa jwenn minit kapafou, m di m vin achte mini, m te di m ba l lèzòt. Alò kisa ou konte menm pou yo fè pou ou nan sans sa a? Non nan sans sa a se kou lapolis pou m pran? Bon kiyès m pa gen bandi? Eske m gen bandi? M pa gen moun ki bandi. Bon men met ou m te gon moun ki bandi, m pa tap janm di bandi al revanje. E se kou lajistis pou m dapre. Alò jan yo di la tou, ou vle di m ke mesye sa yo, yo gen lè, yo gen yon pwoblèm avèk nèg isi paske yo di, ou di ke. Wi, yo gen pwoblèm nan. Yo di ke. Yo fonde baz la gen 9 gason. Ok, pou alò pou yo kapab pase nèg isi te pran zam pou yo. Te pran zam pou yo. Te kakas pou yo. Pase lè, lè mesye yo te pran. Eske se sèl ou menm yo mande kòb pou bay la oubyen. Wi, sèl mwen menm e premye, gen lè e premye atak yo. Oh oh. A vle di mande yap mande, Sa vle di kounye mwen k gen biznis. Ok, ok. Wap konprann? Ok. E mwen k gen biznis. Ok. Sa vle di se mwen yo vin mande, yo vin mande e, e, lajan. Men kisa m ye nan, kisa m ye nan afè baz? M gen ti bagay mwen pou m distrè m a pitit mwen. M ap peye inivèsite pitit mwen Pòtoprens. Kote w wè m ye la? E mwen peye, m gen yon ti dènye a la, mwen ka peye inivèsite pou li. Li nan dwa wi. Anne al nan twazyèm ane dwa wi. Ok. Kounye a m ta gen lajan pou m ba l pran, pou m ba l bay vakabon achte katouch. Ou moun ou grangou, pase bò lakay mwen. M genyen tou nòmal pou m ba ou. Egzakteman. Ou di m ti sè w grangou, m gen 25 goud. M ap di w men 10 goud, al achte yon pate. Men m pa ka al ba w lajan pou al achte katouch. Ki dwa m? Alò, ti sè, donk sa w di la, donk sa w pa bliye se w avèk jounalis w ap pale, donk se yon bagay ki prale anpil kote. Alò, nou pa prale pou gen yon manti ladan. Pa gen manti, jan w wè m di w la. Ban m di w. Yap fèm konprann yo tap bwè. Men tout lè wap pale avèk mesye sa yo eske yo la yo la yap tande. Wi mesye Albert menm di misye konsa ki dwa ou pou vin ka fi a. Eske Albert se pa youn nan nèg ki te a ki te kòmandan. Ki te azèk. Ok ki te azèk. Kounya la Albert di konsa ki dwa ou pou vin rale zam sou fi a pou vin dil baw kòb pou al achte katouch pou al revanje a nèg bandi. Li di Albert konsa Albert di konsa bon baz nèg gason fon de kapafou pou m pa konnen. Li di Albert konsa ou kwè moun vin ou ye. E moun kabafou ye? E moun vi nou ye? Ki yon fè konnen ka, ki dwè w pou wal mande si kabafou gen baz ou, ou pa gen plas ou la non. Konsa l di. M di ebyen, mwen menm mwen pa gen baz, m pa gen mari kabafou, m pa gen yon bon sè kabafou, m pa gen frè kabafou, 3 pitit gason papa m mouri kite, 4 de Nouyòk, lòt 2 yo Pòtoprens, sèl mwen poukont mwen. Map viv nan yon kay avèk. 4 pitit mwen m pa gen marye mwen t nan kay la a 10 è di swa. Anbyen tizè donk alò ou vle dim se sak mennen w la ki vin kaka jodi a pou vin kaka si donk alò ou vle al fon plent ka jij wi al fon plent ka jij m fon plent pou m deklare apre sa m bal rele moun mwen yo pou m mete yo kouran si m gon tèt fè mal oubyen yon timoun mwen yo gon tèt fè mal pou yo konn kiyès pou yo jwenn anbyen pa gen pwoblèm mèsi anpil. Bagay yo grav wi. Hum! Yon moun ki pa konprann bagay yo grav e yon moun ki pa konprann ke Ayiti aktyèlman la a pa gen kote ou rete ou sef, ebyen se erè ou fè. Nan zòn Kanaran an, fò n di nou tou, gen yon sitiyasyon k ap devlope lotbò a. M anvi fè yon gwo emisyon sou kesyon sila a, pale avèk anpil moun tou. Sitiyasyon sa a men ki sa l ye, se yon seri de moun ki te kite lakay yo, Aprè tranbleman de tè janvye 2010, y al enstale yo lòt bò a. Men lè premye zarive, moun sa yo, yo pran tè. Kounye a, se yo k ap vann tè. Men pandan ke gen koloni moun ki abite nan Kanaran, gen koloni gang tou. Kounye a la a, gang ap bay anpil pwoblèm nan Kanaran. E dènyeman la a, te gen yon batay kote ke yon gwoup gang ki an rivalite ak yon lòt pote boure. E sa w tande a la nèg yo mete dife a nèg yo antre nan menm lojik mòd operatwa yon seri de bandi epi ti malerèz yo menm yo nan lari tèt chaje dan la repiblik ebyen nou pral fè w tande temwanyaj youn nan moun ki abite anba a kay li li menm boule te pase nan jounal premye okazyon nan karayib pou kapab plenyen sò li men gen yon lòt ka tou nan zòn Plèn nan, genyen yon demwazèl kote ke yo te pran li nan machin ansanm avèk frè l, yo kouche l e yo mande frè a pou frè a kouche l, frè a pat vle, nèg yo ekstèmine frè a, imajine le rèst, sak ka rete kòm sikatris pou sè a. Frè a mouri, yo mete l nan mòg, kounye a ap chache lajan pou yo kapab fè antèman li, men se vrèman trist antouka. Alò, se evidan pou n kapab tande 2 temwanyaj sa yo nan kad emisyon sila. Bonjour pierre renel bonjour guerrier e mwen ap viv santo domingo e boca chica epi jou ki te 14 avril la mwen te vini isit mwen menm avèk yon frèm avèk kelke lòt zanmi men nou te nan yon machin prive epi lè mwen rive sou rout malpas la gen yon machin yon pwado blan avèk 2 moto epi 2 moto yo kwaze devan nou an Lè 2 moto yo kwaze devan nou an epi yo di chofè a pou l ba nou, pou l ba yo kle a, yo ba li kle a, epi apre sa li di konsa, E, nou tout nan machin nan, n ap desann nan machin ke nou ye a, n ap monte nan machin pa m nan. Epi kounye a la menm nou te gen malèt nou, tout bagay kòb nou te genyen, yo pran li, epi yo ale avèk nou, yo mare zye nou, yo ale avèk nou, epi te gen apeprè de yo kat, Oubyen yo 5 ki te nan machin nan epi te gen 2 sou chak moto yo. Epi lè nou rive kote yo prale ansanm avèk nou an, epi yo te pran kòb nou, tout bagay sa yo. Epi yo te egzije gran frè m nan ki gen 29 an an, pou l te ale nan relasyon avè m pandan yo tout te gen tan al nan relasyon ansanm avèk mwen. Pliske li pa t aksepte, li te ap goumen avèk yo, li te joure yo. Epi kounye a la menm yo te arive, yo te tire l epi yo te pran m. Yo t al lage m sou wout Titanyen an. Epi lè yo lage m sou wout Titanyen an epi yo di m konsa, E al pran vye chiyon w lan kote nou te pran l lan pou ou tande paske li frekan anpil men lajè bouda w yo di pou l kouche w li ap fè entèresant l ap fè sipèsta li panse s on bagay ke l ye. Epi nou te pran li yo te mete l lan mòg Zenith. Kòman frè w la rele? Johnny. Johnny kisa? Johnny Derosier. Epi kounya la menm lè yo pranl yo metel nan mòg zenith lan lè nou pranl nan zenith nou al metel nan pax univers sa fè jodia fè yon mwa 8 jou epi nou te gen yon kay nou te rele yon moun pou nou te prete 30 mil dola sou li yo te di yo pap ka prete nou kòb la se vann pou nou vann ni pou nou kapab fè antèman e mòg la ap mete nou cho yo di si nou pa vin pranl Moun yo moute sou boulva a la anpil moun endwi nan an erè ou konprann sa mwen di w la sou te gen yon ti antèt mòg la yon ti bagay ou pa gen papye kote yo ba ou ou konprann sa mwen di w la ou pa ka vin la vid tankou yon boutèy ou konprann sa m di w nou pa ka ouvri ou pa gen papye a ou pa gen nou pa ka al ouvri liy mande èd pou ou pandan ke nou pa gen anyen nan men nou nou menm pou nou ta kapab verifye. Sa w di a, kadav la, lè n al ranmase li, ti imaj sa yo, wè zan nou la, pou n ap pale de flo w lan, epi w ap montre nou, n ap gade vre, kote l kouche, bagay, tout sa yo. Men Bòb yo pran telefòn mwen, mwen pa gen anyen nan men m, yo pran tout bagay mwen. Vin avèk plis, vin avèk bon jan dokiman, tande. Dokimante w davantaj, si li fo, vin avèk yon papye mòg la, tande. Mèt, vin avèk papye mòg la, vin avè li, epi, nou p ap gen pwoblèm pou n repran ankò sou boulva a, men kounye a nou nan konfizyon, konfizyon total kapital. Mari mwen ap vole ou konprann Mari mwen ap vole nou paka wè sak mal nou paka wè sak femèl kenbe la Enhen lòt moun ou ap resevwa Wi madam trè presi Mezanmi kòl an ap ka tande Wi ou mèt retire li Mèsi Donk non mwen se madam Clervil Janvel yo men non jènfi Medlèn Meranse Donk pou brèf mwen vin la mesye Pierre Renel mwen gen yon amètim nan kèm depi yè swa. boule rapyetè mesye perelel tout sam te gen de menm batch mwen nan ivèsite m gen marim ki son nòmalyen li ye ki te etidye nòmal nòmal primè nou pèdi tout bagay nou anndan n pa sove anyen tout sa nou Wa gen foto kay wa ki boule a wa gen foto espas la ma pase pote l pou nou paske m pat gen telefòn nan menm si m se telefòn sa depi yè m deyò ma yon timoun de 6 an nan men mwen depi yè. An gwo se nan lari, se yon kote m mete l maten an. Donk ou pase la pou w mande ki sa? Bon, mwen pase la Mesye Pyè Rinèl, m santi antanke, antanke, se pa, e pa jèn w ap jèn ankò, antanke yon moun ki te vle avanse nan peyi a, tout sa m te genyen, swa nan fè lekòl oubyen kèlkonk, nou pase l nan zòn nan, fè basen, fè ta de choz, kounye a pou n fin konstwi yon ti kote pou n rete, rive boule l, kounye a mwen pase mande. Ou pa gen foto kay la lè l potko boule? Non, nou pa gen, nou pa gen. Ou pa gen ni lèl potko boule, ou pa gen ni lèl boule a? Non, jis kounya m ka toujou al pran espas la kote yo pote pou nou. Wi, se menm pridans lan n ap jwe. Ou konprann sa m di w la? Non, non, m ka al pran espas la. Paske gen eskòmotè k annik tande dife pete kana an senkant, epi li gentan, li gentan gen kay ki kankannen. Ou konprann? Vin ap di moun sou boulva ede l jwenn kay, ede l kote pou l dòmi. Men ou menm lè w dokimante w konsa, w konnen se sou boulva w ap vini. E n ap di sa a tout lòt moun ki konnen y ap vini mande èd la a. Vin avèk bonjan prèv pou nou silvouplè. Bandi ap boujonnen tankou djondjon, bandi kontinye ap fè krim dan la repiblik, bandi ap pran tèritwa chak jou Bondye mete, m pa konnen a ki objektif, petèt pou tabli yon kalifa sou tout peyi dayiti, e le rèst ki sa k kapab fèt, on sè pa ankò.